Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila alò se parti Raph Theodor anpil moun konnen sou non seksi atis la misye mouri maten vandredi an nan zòn avni pouplar daprè enfòmasyon yo rive jwenn ebyen se yon bal misye resevwa. Tande byen, gen anpil moun ki fè konprann ke Sexy misye tonbe men se lapolis ki manje l. Gen lòt vèsyon ki ap sikile kòmkwa se polisye Solino ki manyen manm Sexy. Sexy al nan yon baz. L al fimen kokayin. Paske se la l konn ap trip. Yo mete antèn sou Sexy depi. E pandan Sexy rive, gen yon iripsyon ki fèt nan baz la. Nèg yo pran Sexy, yo bay Sexy bal tèt. Kounye a, si nèg yo kenbe Sexy, yo touye Sexy, sa ta kapab di tou senpleman ke. Sexy sa ki te defann tèt li nan yon videyo pou di li menm li pa nan gang, kèlke pa li genyen yon ti lyezon, yon ti relasyon avèk kèk gang. Konprann byen wi. Kounye a la, lè nèg yo al nan telefòn Sexy, yo jwenn aktivite. Sexy se te yon getè. Yon nèg ki t ap bay antèn. On nèg ki toujou ap bay enfòmasyon. Se sa yo rive jwenn sou telefòn seksi. Men depi w mouri bòdè, ou pèdi larezon. Depi w mouri, ou mouri nèt. Depi w viktim pa gen anyen k ap kapab defann ou ankò. Donk w ap mouri avèk tout akizasyon yo. Se triste pou se konsa seksi tonbe. Paske, yon nèg ki artist, yon nèg ki fè anpil bagay, anpil moun konnen l nan sosyete a, ebyen jounen jodi a la, men kòman misye mouri. Kounya la, m pral fè nou tande yon voice. Eske a partir de voice sila a, Nou pa ta kapab di tèt nou si se ta vre. Gen yon lojik kou pou kou. Tande vòys sa a sou kesyon batay ant Belair avèk Solino. Ti sa yo nou, tir sa yo nou tande nan tout geto a la e pa pou lòt bagay. Se yon polisye ki rele Pavin Tchip, nèg Fò Nasyonal, Pòs Machan. Misye gen lè te konn apiye nèg Jenèf yo epi nèg Ti Lapi yo kwaze a misye. Ti Lapi pran misye, tiye misye, koupe tèt misye. Nya nan fè djòlè nèg tilapli yo, yo fè konnen yap voye tèt pa vin tchuip bay nèg bèlè paske genlè konn fè kèk nèg bèlè abi. Men pa vin tchuip sa yo konn pote plent pou li nan tout fò nasyonal, tout koridò teras, misye ap bat moun, fè moun abi, tire sou moun, e misye tiye moun tou pa vin tchuip la ou konprann, e sa m e enfòmasyon sa m gen de misye. E sa ta rive fè konprann ke nèg yo tiye pa vin tchuip, nèg jenè fache, epi gè mare. Wè la pèt te fèt la, la preske pase lan tenten. M pa ka di se verite paske anpil moun kapab voye moute. Mwen m pa renmen voye moute, m pa renmen woy woy. Se sa k fè, lè m gen dout sou yon enfòmasyon, nou konnen sa m fè. E lè yon enfòmasyon ap sikile, etanke jounalis, mwen gen dwa pou mwen ankete sou li. M pral vini talè nan yon emisyon pou m bay yon repons. Paske depi ou ò nan nivo moun kòmanse ap twite sou ou ap fè pòs sou ou, se swa ou reponn pou di moun nan ou pap antre nan polemik sal sa a, oubyen ou pa reponn menm pou pa bay sa li ekri a valè. Men mwen estime ke li pral plis evidan pou m reponn, e lè m reponn nan, Ma jwe an fair play e moun sa va konprann ke li nan erè. Rete tann wi paske sa son atak yo fè sou RL sou rezo a. Brèf, kounya la Sexy ale, Sexy pa nan afè moun ankò. Sexy fè vrèl pou peyi san chapo. Nou pral wè kestyon Muscadin. Muscadin bay konfrè nou yo. Tripotay Lakay ak lòt medya yon entèvyou. Entèvyou kote ke li ap eksplike ke li gen antèn ni Bèlè, li gen antèn ni Site Solèy, li gen antèn ni Pòtay Leyogàn, nan anpil kote nan Pòtoprens lan. Gen anpil kidnaping ki ap fèt, Muscadin okouran e li konnen, li konn nèg sa yo. Se sa k fè w wè. Depi w wè bandi sa yo, yo pran direksyon sid lan, te gentan gen antèn sou yo pou di men tèl bandi, men rad ki sou li, men ki tip de moun li ye. Ebyen, Muscadin di li rive sou yo. Se konsa Muscadin t ap pale nan mikwo. konfrè nou yo. Ann tande. Donk mwen gen 2 nèg nan tout kwen e rekwen. Pòt a Leyogàn m chaje nèg. Anba lavil Pòtoprens m chaje nèg. Donk ou ka toujou fè kont, ou ka toujou fè yon kidnapin, ou ka toujou tiye yon moun mwayennan w ap kontinye viv nan Pòtoprens. Men jou w ap travèse Nip lan, m ap enfòme. E m ap konn nan ki machin ou ye. M ap konn ki koulè rad ki sou ou, m ap konn ki moto ou pran. E m ap fini pa arete w. m ap fini pa entèsepte w. E si w se yon bandi deklare, w se yon bandi notwa, m p ap rantre nan komisarya avè w. Non, pa gen plas pou bandi nan komisarya. Pa gen prizon pou bandi nan Miragwàn. Tout nèg ou wè k nan prizon Miragwàn nan yo, se de nèg ki fè ti ka de vyòl. Nèg ki ti vòlè bagay, nèg ki bat moun, joure bagay fanm a gason. Men kanta bandi yo, asasen yo, kriminèl yo, n pa rantre nan komisarya avèk yo e n p ap rantre nan komisarya avèk nèg yo. Fòk nèg yo bay peyi a yon chans. Jodi a Pòtoprens gangle nèt. Tout kwen ou nan Pòtoprens moun pa ka viv. Nou pap rann gran Sid, nou pap kite gran Sid la vin envivab pou kèlkeswa rezon. Negosye ak otorite oubyen ak iks oubyen yigre pa telefòn, anrejistre anrejistre otorite sa a. Pot telefòn nan ban mwen. M ap wè nimewo telefòn otorite a. M ap wè kisa w te di avèk li. Lè sa a mwen menm m ap arete otorite sa a. M pap bezwen konnen si l te direktè, si l te iks, si l te yigrèk. Lake s on nèg. W ap pran kenz, ven mil dola ayisyen nan men on nèg pou fè yon paspò a. M pa bezwen konn kòman w rele. M ap fini pa arete w. Men pakè pam nan pat janm enplike nan fèmen imigrasyon an paske imigrasyon ap sèvi popilasyon an pou kèlkeswa rezon m pa tap fèmen imigrasyon donk se jij de pè ki se delegasyon de konsè avèk lame ki te pran responsablite yo ki te fèmen l mwen aprann ke li ouvri a selon sa yo di yo di y ap bay 154 kat pa jou e m swete ke popilasyon an pa rele m pou yo di m gen deriv lè m debake nan imigrasyon mwen menm se pa mwen ki debake se popilasyon an k rele m se sou alèt e apèl popilasyon an m debake. E se si, depi yo rele m map debake. Depi gen deriv, gen pwoblèm, gen dezòd map debake. Mwen menm mwen la pou bòn mach imigrasyon. Mwen la pou imigrasyon byen travay. M pa la pou m pou m e pou m apiye nèg kap pran 10, 20 mil dola ayisyen nan mon nèg pou fè yon paspò. Jodi a imigrasyon nan tout peyi a prèske tounen yon vach alè. Kote ke paspò fè 2 mil dola ayisyen, a la rigè mil 600 dola ayisyen pou achte yon tenb. E ou bezwen bon kisa ankò? A la rigueur ou bezwen 2 mil dola ayisyen pou fè yon paspò. Men jodi a la a, majorite moun k ap fè paspò, si ou bezwen jwenn paspò rapid fò w bay 15, 20 mil dola ayisyen. Donk menm fi kòb sa se yon raketè yo bay li deyò a, men raketè deyò a li an konnivans avèk nèg anndan yo. Donk se nèg anndan yo ki pou pran reskonsablite yo. M te m te al tante pran e swadizan direktè adjwen an, misye te vin bare m e mwen menm m te fè se ke de dwa pou m te pran nèg la. E pou kèlkeswa rezon an, m se yon komisè gouvènman, si m vin pou m arete yon nèg, ou pa kapab fè, ou pa kapab fè obstak avèk mwen. Si w al fè obstak, e afè pa w. Fò w kapab reziste avèk obstak la. Donk, m pa ba w demanti enfòmasyon ki pral fè pa w di ou sou komisè. Non. L ap enfò, l ap enfòmasyon si e sèlman si se direktè a ki di labouch li. Si direktè a di labouch li, lè sa a, sa a, m ap di sa k verite a. Dayè kisa l te ye? Bon menm si m te bouse misye sa k genyen? An lè w se direktè depatmantal sa vle di ke an ou nan biwo w w ap fè deriv w ap pran 15 20 mil dola ayisyen nan men moun moun sa vle di ke yo pa ka arete w? An gen sa nan peyi a? An enben di w se direktè depatmantal fè deriv anndan biwo w fè deriv anndan enstitisyon yo pran 15 20 mil dola ayisyen se pou l antre anndan biwo l la vyole yon timoun 4 an? Vyole yon demwazèl sou kèm pap rantre mal pranl esye si pòt tout pòt te mèt fèmen wi map rantre mal pranl wi pa gen kote mpaka rantre mwen menm depi depi gen flagrans pa gen kote mpaka rantre diw sa depi gen flagrans komisè gouvènman e chèf pouswit li ye mka pouswit kèlkeswa entrigan an e lalwa pa dim men ki moun ke mpaka pouswit nil pa li pa ekri yon kote pou di e komisè gouvènman an paka pouswiv delege depatmantal la li paka pa pouswiv direktè a epa vre nil pa li pa ekri e mpbezwen yon kote mpbezwen yon moun vin la pou dim men kibò l ekri Komisè gouvènman an pa kapab pouswiv yon direktè depatmantal. Sof ke nan Nip, m pa gen yon konfli avèk pèsonn. Ou konprann? Menm direktè imigrasyon an, menm kantès ke m ap pale konsa avèk ou, m pa an konfli avèk li. M pa gen pwoblèm pèsonèl avèk li. Dayè, m pa konnen misye kòm raketè. M pa konnen misye kòm brasè. M pa konnen misye kòm nèg k ap pran lajan nan men moun. M pa gen pent pou misye, m pa denonse misye. Men m kapab di, se yon nèg de pitit karaktè ke li ye, paske misye manke kran pou l di yon seri de otorite ase. Paske nèg yo pran malè plezi yo chita voye 10 15 20 moun bay misye e misye genlè pè poul pa pèdi djòb li ou di mwens mpa konnen chak moun yo voye ba li pran yo si gen 10 otorite nan peyi a nan nip wa imajine w chak voye 20 moun bay misye ou chak voye 10 moun bay misye donk popilasyon an pap sèvi donk lèm debake nan imigrasyon se pou moun ki pa gen moun yo m debake se pou moun ki pa gen 20 mil dola pou bay la yo a otorite a yo se pou moun sa yo m debake nan imigrasyon m pa al nan imigrasyon pou m emègde pèsonn. M al nan imigrasyon se pou m sèvi peyi a, paske leta peye m se pou sa. E m ap kontinye debake toutotan ke popilasyon an fè apèl avè m. Muscadin tounen bèt nan bwa. Pa yon moun ki konn kote l dòmi, pa yon moun ki konn kote l manje. E li menm li di ke li pa pran randevou. M ap gade pou m wè anpil moun sou rezo a k ap fè de kòmantè pou fè elòj pou Muscadin. M bat bravo pou nou tou. Paske tout moun sa yo di ke. Si chak kote nan peyi a la te gon yon Muscadin, ebyen zafè bandi a pa tap gen sa menm. Men, fòk ou di tèt ou tou, ou an Ayiti. An Ayiti, fòk ou bandi pou kòresponn ak bandi. Men, lè w fin ratibwaze bandi, aparaman, etikèt bandi k sou do w la fò ta retirel pou chanje an moun de byen. A wi! Eske nou konprann? Nou pa konn wè anpil fwa lapolis konn itilize bandi pou al batay kont bandi. Se yon fason pou m di nou ke, ebyen, fèt gaf, fèt gaf. Nan yon repòtaj ki dire anviwon 6 minit ak yon karantèn de segond, lapolis nasyonal anonse li kraze yon rezo ki te spesyalize nan brake moun ki sot fè tranzaksyon labank. Genyen 5 moun ladan yo, pami yo yon fanm lapolis arete nan kad dosye sila nan Dèlma 75. Men trist dan sèt istwa sè ke fi sa ki se yon moun ki toujou al priye Papa Bondye e pou menm balon gason, men nèg ki pral tonbe nan men l lan se ta yon move grenn daprè lapolis e nan resi li a li eksprime. yon sòt de jèn par le fèt ke li te tonbe anba men nèg sila paske se yon nèg ki gen yon sal repitasyon e nèg sa se pa nèg li t ap janm frekante nan vil. An nou swiv. Mòd operatwa rezo sa a se rantre nan bank fè kòmsi y ap fè tranzaksyon alòske an reyalite y ap veye kliyan ki vin retire gwo lajan nan bank lan pou rapouswiv yo epi rale zam sou yo, brake yo. Lè sa a nou ta pral Mibalè, nan Sodo. Ki kote ou te rete lè sa a? Lè sa a m te rete Dèlma 42. Dezyèm fwa a, yo pran w lan? Non, dezyèm fwa a, nan lari yo jwenn mwen, yo pa aprew, yo di m pa t lage legal. Ah, men so ou te sove! Non, pa rapò, jij la te voye m lan jijman, epi yo te bagay, se sa. Peterson Guillaume, alyas Toto, misye gen 43 zan, e deklare li se mekanisyen. Li deklare tou li te twouve l nan machin nan nan moman arestasyon mesye dam yo, se akoz li te vin chèche machin nan pou l ranje, li t ap chofe. Richan Mas? Wi, Richan Mas. Mwen annik anba m al fè, m al defann kòb manje pitit mwen, m just antre lakay. Men lè yo arete misye, kisa misye di lefètke yo pran l? Misye pa di non nèg sa yo pa ladan l, se mwen k ap pa fè m, si nou wè m deja. Non, misye pa di anyen. Misye pa di anyen. Bon, se lè nou rive nan komisarya a. Nou konn. Ou konprann? Nou konnen. Dayè, lè m poze kesyon pou ki sa y arete m, ou konprann, ale ka lòt mesye a, ou konprann. Lòt mesye a li menm te gen yon zam sou li. Epi pandan zam nan te sou li, kounye a, lè m poze, lè m poze, lè m rive nan komisarya Dèlma 33 a, epi kòmandan di m kon sa ke, m di kòmandan, m ta renmen konn pou ki sa m vin la. Kòmandan lonje men l sou zam nan, men sa k mennen w la. Bruno Alexandre, 29 an, Misye ap klewonnen li se yon bon moun. Li eksplike la a, se akoz li te vin rann Guillaume Peterson sèvis pou kondui pou li. Ma, ma anmwe m, ma anmwe m. Ou pa t pa fè pati de moun ki pral veye moun pou al pran kòb sou yo la bòk lan? Non, non, non, m pa nan, m pa nan jan de vi sa yo. Hein sa w ka di de nèg sa ki pèmèt ou nan men lapolis la? Milfort Marc Holden, 43 zan, ap travay li menm nan direksyon ministè jistis ak sekirite piblik depi 2020 nan Plato Santral. Li se kouzen Christin Sampeur. Se sou li lapolis jwenn pistolè sa a. Li deklare se yon kad nan ministè a ki te otorize l pote zam nan. Bon, lè polis yo vin, yo di nou kanpe anba pòt lan lontan. Se motif lan. Kouzen m nan di ke machin nan t ap chofe dayè l te rele. Kouzen w lan kòman w di l rele? Sanprè Kristen. Èske w okouran e pa premyè fwa yo gen kontwòl nou nan kamera sa a? pa nou mwen menm m pa e premye fwa m vini nan ba pop bon nòmalman e pa premye fwa m vin anba pop lan men premye fwa m vin anba pop la avèk kouzen m nan kounya m tou pran monte ansanm avè l li di m men kisa l pral fè aprè sa pou l bay bòs yo machin nan pou aranje e ti dam sa te vin pran kòb lan men l kòb mennaj e yo menm poukisa yo repwoche w? bon yo repwoche m e detansyon zam ilegal. E lè yo wè w nan videyo a, ki sa yo di w? Bon, o preyalab m te di ke m pa te nan machin nan. Se wè m wè kouzen m nan ke m te rele l m al pale avè l. Ou konprann? E aprè sa, videyo a montre w te anndan machin nan? Wi. Eske ou pa mete moun ki te ba w otorizasyon pote zam nan okouran de sa t rive w la? Premye sa e li menm ki voye avoka pou mwen. Ou di m sa l te pèmèt li fè li fò w jwenn. Li te avalize m e achte zam nan epi pou m te ka travay. Li ba w otorizasyon pou w pote zam nan, li ba w mwayen tou pou w achte zam nan. Bon se pa li ki ba m otorizasyon, se ministè de la jistis e li menm ki ba nou badj ki otorize nou pou n pote zam. Men non, kiyès ou te di te ba w, ki ba w kòb la? Direktè depatmantal sant lan. Kòman misye rele? Tènizye Jeral. Kòman? Tènizye Jeral. Misye toujou la? Non. Pierre foufoun. Se mennaj Christin Sampeur. Li di li pa t okouran misye te nan aktivite brake moun e se legliz li rankontre ak misye. Ebyen map sèlman di nou medam, mesye paske sa valab pou tou 2. On nèg pa pran nenpòt fanm paske gen anpil fanm nan lari a la a ebyen se antèn yap bay. E konsa tou gen anpil nèg ki nan move bagay. Kounya la a si on nèg parèt kote w, nou chanje nimewo telefòn, nou angaje yon konvèsasyon, ou menm tou Fòk ou gen kapasite pou mennen yon ti ankèt sou nèg sa. Pa kouri al foure kò nou anba men nenpòt moun paske pwoblèm. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi aprè kès kon di? A la pwochèn!